Senatè Don Kato pase move moman sou TikTok. Ou konnen, depi apre Jovenel fin asasine, mesye yo jwenn rezilta batay la. Tansyon manke jete senatè a ou konnen. li pèdi dyòb li, jounen jodi a, tout moun ap chèche yon kote pou yo vin distrè yo, ou pral wè sa k rive senatè a, rete la. Gwo mèvèy fèt nan Tòsèl, mèdam, matmwazèl, zè mèsyè, ti machann, bòs mason, chofè kamyon, tout moun pran lari, yo ap rele viv Vitelòm, pandan yo te ansanm avèk pèl, piko a, bourèt, yo t ap netwaye lari, debouche kanal. Vitelòm ba yo garanti, yo tout kapab retounen vin viv nan zòn nan alèz, rantre lakay yo tout bagay ap fonksyone nan nòmal. Ou pral tande deklarasyon divès sitwayen. Mezanmi! Kalanbè vin anpire toujou pèp ayisyen. Donk otorite nan peyi Lèzetazini gentan sezi yon pakèt kont an bank moun k ap finanse gang nan peyi Dayiti ansanm avèk nèg ki nan trafik dwòg. Raple ou nan jou pase yo, yo te pran sanksyon kont mesye yo. E sa ki di nan listwa pèp ayisyen, menm pwòch moun sa yo k ap destabilize peyi Dayiti, yo mete sele. sou kont an bank yo tou. Yè, baz 400 mawozo tire sou 3 machin anbasad amerikèn. Komisè Jacques Lafontant debake nan pakè e li fè konnen li la pi rèd toujou. Raple ou avan menm yo te revoke Bertho Dorcé pou move zafè, ebyen ansyen minis jistis la te revoke komisè a kap volo kay dyaspora. Ou pral tande deklarasyon komisè a jan ti pwovèb kreyòl la di. devan pòt, tounen dèyè kay E se sou pawòl sa map diw byenvini Pandan map envitew rale chèz ou chita Fouco zanmi enfo paw rantre lakay ou se yon plezi Tout tripotay sa yo nan bon ti mamit San retire e san mete Bonjou bonswa tout moun kijan nou ye Ankò yon lòt fwa map diw mèsi Mèsi paske ou fèn konfyans pou nou enfòmew E mèsi pou fidelitew ak pasyans ou Mèsi paske ou like Mèsi paske w abòne e mèsi paske w pataje videyo a sa fè nou plezi anpil Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon pa w la pou w pa rate okenn videyo se zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont ayè, e kont sa ki se te, nan lajounen mwen parèt 2 fwa, nan maten mwen parèt yon fwa kiyès mwen ye. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se lèt N. Ann pa ti krik krak pou nouvo kont nou genyen. Kisa ki won, ki di, men ki pa fon? Kisa ki won? ki di men ki pa fon. Pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi anpil anpil. Medam, matmwazèl, se mesye, jan ke m te anonse w, ansyen senatè Don Kato di nèg kaka a pase move moman sou TikTok. Podyab senatè a li pa abitye ansanm avèk jan de aplikasyon sa yo, ou konnen, nèg yo pase tout tan yo ap vide poupou nan palman an, kraze, etsetera, yo pa gen tan pou yo voye je yo. nan lòt branch nan sosyete a pou konnen ki sa k ap fèt, ki sa ki atire lajenès, kòman yo kapab batay pou ke lign sa lajenès pran pou l pa deviye, pou sa ke yo ap fè a kapab itil yo. Pèp Ayisyen, ann gade sa k rive senatè a ansanm avè l. Chapo nan tèt mwen. O o! Kout baay kiyès kap fèm baay sa ah Jim bay pèp ayisyen moun yo dollè nèg yo ap mete sa Baay la fèm mal anpil Baay la fèm mal anpil anpil anpil. Ayisyen ki te kouri pask gade wè gon moun amizel met linet nan je bon baay sa pa bon. Heheheh ala traka bon sak lage senatè a sou tiktok mon Dieu sa ki. Kiyès ki enstale aplikasyon an sou telefòn senatè a? Li pa etonan lòt semèn ou wè Ariel sou TikTok tou? A wi. Sa k lage senatè a sou TikTok? E se la m ap konprann pèp ayisyen grangou an di nan peyi Dayiti wi. Si w wè senatè a ka lage kò l sou TikTok pase bagay la rèd. Ou konnen se pi gwo bayakou peyi a konnen depi. 87 pou jiska jounen jodi a epi gwo bayak wi. Nou konnen nan lavi nou yon senatè de la repiblik fon kòmand pou poul al vide non palman. E men kounye a la pèp ayisyen siman ou konnen gen grangou mizè nan peyi a pa ka gen kòmand ki fèt. Nou konprann bagay yo senatè an nou kontinye swiv sa k rive senatè a. Ou pa ka met linèt nan je m e m panse nou menm n ap kontinye goumen pou nou fèmen pou m ka pran lòt moun. Mèsi pou patisipasyon w. Moun kap mwen m pral pa la moun kap met chapo nan tèt mwen an moun kap amizel met chapo nan tèt mwen avèl pral pale la kounya si w konn bout pito pa metel ankò ok sistè moun ki kap plede met chapo nan tèt mwen an si m te bezwen met chapo m tap met chapo m fini. Tiktok la pa konsa ou sot kote ou soti epi ou soti pou fè moun achte machandiz san yo pat mande w non non non non senatè Tiktok la gen lwa pal man tou e nou k fè la lwa ladan pa vin fè sal mete chapo pou senatè a pou nou silvouplè. Ou vin an yon vye bab mawon, wè, Gen dlo la ki moun ki fè bagay sa banm banm eske m ka wè kiyès kap fèl. Moun nan vin a yon vye bab mawon l mete la m epi l fou yon vye chapo n pa fè m sa ankò ok. Gad sa jovenel pèdi wi mesye bon sak lage senatè a sou tiktok bondye papa nou wè tiktok la kòmanse bay problèm nan peyi a pèp ayisyen. Sak lage senatè a? Atò senatè a pa konprann lè wap fè live yo voye ti chapo pou ou se kado? Senatè, humm, anvan w tounen ankò nan dosye live sa, silvouplè, monte sou YouTube gade, gade kèk tuto, an? Lap itil ou anpil. Son konsèy. Antouka pèp ayisyen men sa Jovenel Moïse fè yon seri de nèg nan peyi a tande, kounye a jounen jodi a batay la kanpe ou konnen gen grangou pèp la pa manje sa w tande a senatè a paka al travay donk kounye a la l oblije lage kò l sou tiktok antouka an nou kite sa la pou l pa fè zen. Medam, madmwazèl e mesye se moman pou nou fè yon kout pye nan zòn Tòksèl komin Taba. fò m di w, divès sitwayen, sitwayèn soti deyò frape pye yo pandan yo t ap travay, yo ap rele anmwey, viv Vitelòm. Vitelòm ba yo garanti pou tout pitit zòn nan retounen lakay yo, vin viv nan nòmal, tout bagay ok, tout bagay ap fonksyone, an n tande pawòl kèk sitwayen. Kòm nèg yo se leta yo, yo fè sa yo kapab. Sa pa anyen. Mwen menm son bòs mason m ye. Nan konbyen tan la m pap travay. Aye se misye ki te konn ede m. Ki bonm travay pou m fè. An palan de Inosan. Wè tout travay sa yo tanke bòs mason mwen se mwen ki travay la ki fè tout travay sa yo la. Gen lòt kote tou nou travay. Leta nan peyi dayiti ou pa sipoze kraze nan pa gon kote ou jwenn moun kraze. Ou ka sezi bagay la. Si l posib, mwen pa gen dwa pou kraze. Konprann? Wè la, mwen menm se tè, kounye a la m ap travay. M oblije moute sou manchèt mwen pou m travay menm. Men, sitwayen, eksplike nou aktyèlman la kòman lavi a ye. Paske nan jou pase yo, anpil kout bal t ap tire. Ki sa k te pase? Ki sa k te lakòz dezòd sa yo? Se nèg leta yo ki konn ba nou pwoblèm la. Men nou menm nan Tòsèl nou tout se tèt ansanm nou viv. Tèt ansanm nou viv. Ke vle di si moun nan gen pwoblèm sa la, nou menm m gen bagay la la, li pou moun nan. Moun nan gen bagay la tou, li pou mwen. Yo vle di moun yo bezwen devalorize zòn nan. Yo di sa yo, sa yo konnen. E moun ki te deja kite zòn nan, ki mesaj ou gen pou yo? A men, moun nan ap retounen vin nan zòn li, moun nan gen dwa chwazi, men se pa nou ki fè moun nan kite zòn nan. Se menm nèg leta yo ki koz moun yo kite zòn nan, men se pa nou. Ayisyen kap mande menm. Antouka, alon peyi Dayiti sa papa, nou pa ka konprann listwa. Chèf yo se vòlè, bandi yo se wa. Sitwayen kòm ou ye, nou kontan ansanm avèk ou jounen jodi a. Silvouplè, di nou a ki santiman w ap viv, ebyen sa k ap pase nan zòn nan aktyèlman la, anpil moun pran lari, aprè yon bèl bout tan moun pat ka sikile nan Tòsèl. E nou viv trè byen. E li pat ba nou pwoblèm. Kounye a la nap fè pwòpte. E nou menm tap pwòpte zòn nou. Pou lokalite zòn nou. Pase nou ta renmen pase yon bòn fèt menm si wè peyi a pa bon vre. Nou menm nou bon. Nou paka bay lapolis chay pote. E nou menm nou pa lan ka lapolis. Zòn nan e zòn vide. Talè te di. Nou pa lan pa w la lapolis. Ankenn moun. Nou la pou nou pwopte zòn nou. Nou pa yon pwoblèm. Ou ap wè bis tap pase moute. Kamyonèt ki pa konba ou wè tout ap pase moute. Se ke nou menm nou fè reyinyon de jèn. 2 jèn gason kòm granmoun gen 60 an sou tèt mwen a moun de majè kounya nou di tòsèl pa ka tonbe fò nou anmase tòsèl menm jan n te ye a ou konprann byen se ke nou pa vle anyen fèt tòsèl ni vakabon ni vin fouye moun tòsèl ni vin kanpe machin tòsèl nou pap dakò sa ankò tòsèl tout moun ki te kite tòsèl pou yo tounen lakay yo jan yo te konn viv la pase inè dezè di maten nou konn ansanm. Bon nou konn nan sanprèl tòsèl nou ba pi gwo dyab ki gen tòsèl e sanprèl. Alò ou pot on demanti fòmèl avèk enfòmasyon ki fè kwè ke tòsèl se on zòn de non dwa? Pa gen on zòn de non dwa e pa leta t ba nou e fanmi on pakèt moun ki achte tè ki vin la vin konstwi ansanm avè nou nou menm moun pèp tòsèl e moun tòsèl nou ye. Ou wan e pa moun vini nou ye, nou pran chay la sou do nou pou nou fè tòsèl tounen tòsèl. Ok men nou wè gen aktivite wap reponn sou mouvman an. Tout bagay, tout bagay, tout bagay ap pran, tout moun ki pat, ki te kite tòsèl, se pou yo antre tòsèl alèz. E nou pa vle yon peta tire tòsèl. Si yon peta tire tòsèl konnen lapolis ki vin tire l. Se pa, e pa pèp. Pi nan mèkde nou tire yo pa vle wè nou pase nou gen anpil bon tè pi bon tè a e lan men nou li ye bò isi a yon seri de moun yap voye pou politik vin ranmase tè nou pou granmesi e sak fè ou wè toujou gen bri granday la apre sa nou pa gen pwoblèm yap pale de vitelòm vitelòm pa gen pwoblèm ak kèn moun tòsèl e moun tòsèl li son sèl nou ye. Tout fanmi an e tout moun kò sèl, son sèl fanmi an. Alò etanke yon notab nan zòn nan, èske nou gen yon antant, nou gen yon chita nou fè pou nou mete tò sèl nan? Nou fè chita antant ak ni timoun, ni jèn, ni granmoun, tò sèl rete tò sèl. Sèl vyolans nou pa vle. Vyolans sa nou pa renmen vyolans sa. Nenpòt lè. E lapolis la gen dwa pase tò sèl lè l vle. Tribinal gen dwa vin fè konsa jan l vle. Pakè gen dwa premye san l vin la. Kèlkeswa Jira l ap antre, jan l ye, li pa bezwen pè. Se ke nou menm, nou pa vle pou lapolis vin fè dezòd Tòsèl. Men nou vle Tòsèl pou l tounen Tòsèl. E moun Tòsèl nou ye nou. Nou pa konn Matisan, nou pa konn Gwadèboukè, nou pa konn okenn kote, nou pa moun nan pwovens, se la nou moun Tòsèl. Manman, papa, fanmi, tout nasyon nou e moun Tòsèl yo ye. Nou menm nou, sa w wè n ap fè la. Nou fè jus lan nan lamour. Pou to sèl pa janm gen yon peta ladann. Nap mete tèt nou ansanm, nou fè reyinyon nou. Si yon moun gen yon pwoblèm a yon moun, nou antann nou, nou jije sa, nou pa bezwen tribinal. To sèl pou rete to sèl. E moun to sèl nou ye. Nou espere kalm sa pou kilè? Pou kilè? Pou tout tan! Pou tan! To sèl la pou tout tan. Mèt la pou kilè pase pase. Wè, wè moun to sèl. Yo pa bezwen konnen kiyès li te voye yo. Sa yo pa voye. Sa yo pa voye paske nou pridan a tèt nou. A tèt nou. Se ke jounalis nou sipoze kanpe pou nou pale a jounalis. E dwa jounalis la pou l antre kote l vle. Paske li menm ki reprezante pèp la. San jounalis pa gen peyi. Touye yon polisye touye yon jounalis konnen li pa renmen peyi l. Li pa renmen peyi l. Jounalis la la pou l pote je nou. Menm yon Bondye te mouri li te voye Jezikri pou sove nou. Hum Alelouya gen Bondye wi Bondye fidèl I love my country E pou ou sitwayen di nou kijan wap viv reyalite a jounen jodi a pa rapò ansanm avèk sa ki tap pase nan zòn nan nan jou pase yo. Nou nan zòn nan la, e gen anpil bagay ki ap di de zòn nan defwa ki pa fin tèlman reyalite vre. Ok, men nou menm nan zòn nan kan nou motive tout pitit zòn nan nèt di bon, e tout pitit zòn nan motive yo di bon se nan zòn nan nou leve, se nan zòn nan ke nou fèt, la nou grandi, e nou pran yon inisyativ, a wè nou tout la nèt. Nap travay ke pou tout moun ka nèt retounen lakay kòmsadwa jan sa te ye. Ou menm ki te ede yo ka tou vin lakay ou ase se pwòpte nap fè nan zòn nan la aprè tout moun bale tout moun gen bagay nan men yo. Nou vle yon lòt chanjman pou zòn nan. Mete limyè nan tout kote yo ti pano solèy yo konprann. Ase e fòk zòn nan tou gen limyè tou nan tout poto yo. E moun ki konsène yo nap mande leta tou tout moun ki konsène pou yo wè tout sa ki vini pou ka fèt e tout sa yo ki te panse de pitit tòsèl de moun tè a. Ke je se pa sa. Nap mande ni moun Pènye, moun Fatima, moun Peti Toupo, moun Anba Galèt, moun tout kote, met tèt yo ansanm, menm travay moun Torsad ap fè la, pou yo fè l tou. Ayiti se pitit zòn nan nou leve, e nan zòn nan nou leve, e la ke nou grandi, ke nou pa ka ale lòt kote, pa gen lòt kote pou nou ale, nou pa gen pwovens pou nou ale. E la ke nou fèt, ke nap mande pou tout moun nèt kontribye ansanm, fè men kontre, e pou nou wè kòman ke pou Torsel reviv vi ke l te genyen an. Sikilasyon kap fèt la, depi kilè li kòmanse fèt? Sikilasyon sa kòmanse fèt depi vandredi. Nou kòmanse ap travay la depi vandredi n ap travay e lè moun yo wè ke n ap travay, n ap bale, n ap pwòpte, moun yo vin repran konfyans pa rapò de pitit zòn nan ki pran zòn nan an chaj ke tout moun kòmanse vin sikile alèz. Depi vandredi n ap fonksyone rèd rèd la. Sitou ki mal vann tòsèl. Pa rapò jan y ap di reyalite nan sa yo pa viv sitiyasyon an men yo vann nou yon lòt fason ok yo mal vann nou men nou menm menm nou pa nan politik zòn nan nou pran yon inisyativ sa ke moun ap panse de zòn nan pou ke yo wè se pa sa l ye dirèkteman ok vi ke n ap viv nan zòn nan la pi ok se yon lòt bagay li ye se pa menm bagay men an prensip kèlkeswa kote gen tire Rantre nan peyi yo lib. Afè moun twa se yap pè pou yo rantre, nou menm nan zòn nan nou pa nan bagay sa, nou vle pou tout diaspora antre vin viv nan peyi yo tou. Humm! Ala traka pou lave kay tè. Merci chère madame. Donk pèp ayisyen nou pral pale ansanm avèk yon chofè taxi. Monsieur bonjour, kòman sante a ye? Eske tout bagay ok? Donk. Bon, yon swa li pou an liv, pou tout semen nan ap fonksyone nòmal. Ok. E di ki mesaj ou gen pou lòt moun ki poko konnen? A men, mesaj nou gen pou moun ki poko konnen, sa vle di, son sèl mesaj la tout moun ap pase nòmal, ou konprann? Alè nou pase alèz, nou fonksyone, pa gen okenn dezòd. Yo pa fouye bis la? Non, pa gen sa menm. Ou konprann? Ok. Merci merci sitwayen se te yon plezi donk se moman pou nou pale ansanm avèk kèk ti machann kap vann bò lari a bèl manmi kòman lavi a ye kòman biznis la ye donk aprè yon bon bout tan nou pa ka vann kòman nou santi nou donk pwiske aktivite yo kòmanse reprann nan zòn nan. Ayisyen yo ye e nan san nou nou tout son sèl la nou ye se ayisyen yo ye ayisyèn nou ye pou yo ta mete tèt yo pou yo ta ba nou ti souf pou nou te ka viv pou nou te ka vann la depi nou wè la polis yo kè nou sote nap kouri nou pa gen pwoblèm pa gen moun tan sèl ki gen la pwoblèm avèk la polis non la polis se mèt ap pase men nou gen pwoblèm avèk lè tire lè bay nou gen pwoblèm avèk sa nou pa gen pwoblèm a la polis non. Lè chat an vin tire sou moun nan. Wi pou chat li menm lè vin tire. Lè chat ap tire mezanmi. Nou menm e kouri nap kouri al tonbe, pye kase, nou pè. Koman yo chanje sistèm nan? Yo chanje yo se lapolis yo ye. Nou tout se frè nou ye. Se lapolis nou ye se frè nou ye nou tout son sèl la nou ye. Pou yo resezi yo nou tout son sèl la nou ye. Nou pa ta wè lapolis pou nap kouri pou lapolis. Lapolis la e papa nou. Apre bondye nan syèl la. Lapolis la e papa nou. Se li menm kap pwoteje nou menn pa kap kouri pou la polis. Ala traka pou lavi kay te bon sa sitwayen an do tap vin di la mon Dieu lap pale de la polis li mal se pa la polis non sèm ki ouvè zòn nan se vitelòm ala traka pou lavi kay te nan peyi sa e pou ou bèl manmi kap vann bèl bannann sa yo kòman lavi a ye kòman pri pwodwi yo ye silvouplè. Se sou zòn nan avni Machan nan la? Vwala, medam, matmwazèl, se mesye, ou t ap tande deklarasyon divès sitwayen Tòsèl apre yon bèl bout tan yo pa t ka viv alèz akoz de afwontman ki te genyen nan zòn nan ant chèf de gang Vitelòm ansanm avèk lapolis. Men talè nou pa ka ale san ke nou pa tande deklarasyon machann fritay sa a. Nou konnen machann fritay yo M toujou la, menm lè Elay a vin pran bouda m toujou la. Kèlkeswa zòn mwen te bloke m toujou la, m pa janm bare. Antouka, traka pou lave kay tè nan peyi Dayiti, s on bagay ekstrawòdinè. Non, jan bagay la ye la, pou di m ap ka ret sou latè, pèp ayisyen. Donk, mwen raple m, dezan de sela, wi, se te an 2020, fen 2019, antre 2020. Tòksèl se te yon zòn, se yon zòn jiska prezan anpil moun ap konstwi ladan. M raple m te konn al fè elektrisite nan kay, nan divès kay nan zòn sa a. Donk jounen jodi a pèp ayisyen a mon grand etonman, Tòksèl tounen yon dezè, kout bal ap chante tout la sent jounen. Medam, matmwazèl e mesye, ensolit nou pou jounen jodi a, jan w ap gade imaj sa la a ou kwè se koze. Mesye sa w ap gade ki chita nan mitan medam yo, Li se yon afriken misye se yon kolonel silvouplè ebyen Li ansent 2 fi 2 medam yo akouche nan menm jou silvouplè e nan menm lopital e sa ki grav chak fanm yo fè 3 pitit yo chak fè 2 fi yon gason humm yon sèl kou misye gen 6 pitit humm eehh non sa son plon. Gason sa pwisan pi mal pase satan poutine yo monchè. 2 fanm, chak 3 3 pitit, nan yon sèl jou tou 2 akouche? A la traka pou lave kay tè papa. Non, nèg sa, pèp ayisyen m pa kache di w, menm si w pa ta kouche avè l ou pase anba kote pantalon l pann! wap gwòs kanmenm antouka an nou kite sa la poul pa fè zen mèdam matmwazèl e mèsyè ebyen map fè ou konnen yè ebyen 3 machin anbasad amerikèn yon kòtèj ebyen ki tap pase sou wout kwadèboukè a bandi nan baz 400 mawozo tire sou machin yo donk erezman. e pa gen moun ki mouri nou kontan sa e sèl ti pwoblèm ki genyen se yon chofè ayisyen ki te blese men li pa grav pou kounye a lap pran swen. An Repiblik Dominikèn nou konnen pandan dènye moman yo la sitiyasyon ekstrèmeman konplike pèp ayisyen. Donk, imigrasyon lage tout kote yo ap ranmase Ayisyen ki ilegal pou voye retounen lakay. Genyen òganizasyon sivil dominiken yo ki kondane ak tout fòs yo depòtasyon sou migran ayisyen yo pa gouvèneman Abinader la. Selon yo, depòtasyon sa yo ki riske transfòme an konpay netwayaj etnik. Genyen direktè imigrasyon Repiblik Dominikèn nan ki se Venencia Alcantara anonse yè lendi a yo arete yon total 2395 ayisyen ki pa gen papye mete sou 4582 lòt ki yo te gentan arete nan kad operasyon ki reyalize nan Yarabocaho, Santiago, Dajabón, Pedernales, Santo Domingo. Donk pou moman pèp ayisyen, ayisyen ki an Repiblik Dominikèn, m pa kache di w, ap viv yon strès san parèy. E, pèp ayisyen nou kapab raple nou nan jou pase yo kòman Prezidan Abinader li menm li t ap frape san kanpe pou wè kòman yon fòs etranje kapab desann nan peyi Dayiti pou vin elimine tout gang. Donk, kòm etan done popilasyon an yo kanpe. pil otorite di non ansanm avèk yon fòs etranje nan peyi Dayiti. Donk, paske sa ki te pase yo pa ki te bon gou nan bouch, pa ki te bèl souvni, yo pa aksepte, e byen Abinader li menm bò kote pa l, an peyi nou pa bon, nou pa vle fòs etranje, epi n ap kouri vin nan peyi m nan, m ap fè nou kite, m ap pimpe nou tounen al jwenn gang nou yo anba. E medam, matmwazèl e mesye, ou kapab wè kantite aksyon k ap pase nan peyi a franchman. Ou kapab di se pou fè kominote entènasyonal la aji pi vit pou voye fòs etranje. E kwè m si nou vle fòs etranje gen pou l debake nan peyi Dayiti. Bon, sa se si puiske pwofesi sa te deja anonse jan ke pa bò isit nou toujou pale de sa. Donk, medam, matmwazèl e mesye, samdi a ou kapab wè kòman bandi nan Kanaran mete dife nan yon cha. Paske ou pa kab rantre nan yon zòn, yon pakèt bandi epi yon sèl chapantri pa gen youn dèyè an bakòp. Donk, sa resanble a konplo pou boule materyèl yo. Antouka mesye, eseye jere sa. M ap fè ou konnen tou, ebyen, dosye kolera a kontinye ap vale teren nan peyi Dayiti. Ebyen, youn nan responsab Ministè Sante Piblik anonse ke genyen. 155 moun ki deja mouri nan kolera e 8000 ka sispèk. Donk nap mande popilasyon ayisyèn nan kontinye lave men nou silvouplè, bwè dlo trete e non sèlman sa tou byen kwit manje nou yo, byen lave ebyen legim yo se trè trè enpòtan pwiske nou konnen. Lasante se richès. Selon deklarasyon Rodney Joseph nan voa Kreyòl, yon ansyen militè ameriken, blende Ayiti achte nan men Kanada yo se bon blende men malerezman yo pa fèt pou al fè jan de operasyon sa yo ni pou al goumen ansanm avèk bandi. Selon li, yo kapab al pote sekou bay yon moun ki an difikilte nan yon zòn epi tou ale men yo pa ka nan rete ap tire kout bal. Peyi Kanada anonse li aplike sanksyon onu an kont Barbecue men. Talè lanmou Kanada avèk Barbecue mwen m pa ka konprann bagay sa. Sanksyon sa yo se entèdiksyon sou tout operasyon kont li, jele byen ou byen lajan li genyen Kanada e entèdi l vwayaje. Barbecue te gen kont an bank o Kanada bon e Kanadyen yo otorite yo k pou di m. Ta ban mwen yon ti esplikasyon, eske Barbecue te gen kont an bank o Kanada? Entèdi l pati, Barbecue te gentan gen viza? Ala traka pou lave kay te nan peyi sa! Yo mete anbago zam sou Barbecue e li gen franchiz dwanyè k konn fè yo antre? Ala traka papa! Donk Kanada di mezi sa yo ap bay repons yo ap bay ansanm avèk gang yo. Mèsi Kanada, se te yon plezi. Nou renmen w anpil. Genyen Ayisyèn-Amerikèn Michèle Marabout, pèp Ayisyen ki nomine pou African Talent Awards 2022. nan Kot Divwa nan kategori 4 meyè atis ibèn, meyè atis frankofòn, meyè atis fanm ansanm avèk Davido. E genyen James Pierre, jounalis ayisyen renome entènasyonal ki resevwa 2 twofe! Devey Awards nan usa nan yon konpetisyon ki reyini divès pwodiktè TV nan mond lan ki voye travay yo bay yon jiri epi jiri a deside. Mesye dam, felisitasyon! Jan ke m te anonse w pèp ayisyen bagay yo vin pi difisil pou lanbè mezanmi. Bagay la tris, bagay la rèd. Jan ke nou tout te konnen l nan jou pase yo, ebyen, otorite Kanada ansanm avèk Lèzetazini Damerik te pran sanksyon kont yon bann otorite palemantè nan peyi Dayiti ki nan trafik dwòg depi 1900 jamè e non sèlman sa tou kap finanse gang. Donk, sanksyon yo te pran kont yo, moun sa yo pap ka vwayaje e non sèlman sa tou yo ap sezi byen yo e friz kont yo. Donk aktyèlman la gen anpil otorite yo te pran sanksyon kont yo nan peyi Dayiti kont yo deja friz e non sèlman sa tou moun ki pwòch yo madanm pitit yo depoze sele sou kont an bank moun sa yo. Men frè pèp ayisyen bagay la grav wi atò pou gon bann dirijan nan yon peyi mesye pou yon lòt peyi ap pran sanksyon kont dirijan w nan kap vòlè kap vòlè ann pran le ka de Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte se te yon kriminèl, yon gwo vòlè. Wi, nou tout konn sa pou sa l fè sou ti bout tè sa. Men sa k pase se pa t Lafrans li t ap deplimen. L al deplimen yon lòt peyi pote lòtbò a. Men nou menm nan peyi Dayiti se peyi nou nou deplimen n al met lajan lòtbò a. Èske w konprann? Se peyi nou nou deplimen, se nan peyi nou nou antre, nou rantre nan tout vye zak malodèt, fè movè zafè pou ranmase lajan nan mete nan kont an bank lòt peyi. Nan kite sòt. Men, sa ki grav pèp ayisyen, fò n pale de sa tou, souvan lè lapolis rantre nan yon baz gang, li kout bal, li kout bal, gade non, l ap batay pou elimine bandi, rapidman ou wè gon gwoup moun nan zòn nan ki soti a ti pannkat nan men, viv Izo, viv Tilapli, viv Ezekyèl. pi viv babekyou pi vitelòm vitelòm se papa nou e li dwa nou manje rararaa patati patata lapolis vini lap touye moun pa gen bandi nan zòn nan ok men sak pase ki fè jiska prezan moun lanber yo poko pran lari yo pa gen popilarite vre oubyen se verite ak frape yo tro fò oubyen se prepare yo ap prepare pou yo al lajistis bon m tap byen kontan sa oubyen nan jou kap vini yo la yo pral foule beton an. Kote patizan youri latortue yo pou kisa gwo manifestasyon pa komanse fèt pou bay blan repons di blan ret nan wòl li ala traka pou lave kay tè se tris wi pèp ayisyen lèw gen grenn zanno ou kay òfèv lèw genyen bouchon dèyèw kay blan lè konsa m pa kache diw lè yo vle yo ouvèl lè yo vle yo serel lè yo vle yo jetel lè yo vle yo kitel tou ouvè epi tout moun ap pase yo ap gade kolòn vètebral ou ala traka pou lave kay tè nan peyi sa a men talè pèp ayisyen se pa komisè lafontan wi nan jou pase yo minis Bertho Dorcé avan yo te revoke l pou move zafè wè sa m di w la trafik dwòg finanse gang li te revoke komisè lafontan ki nan kòripsyon rèd rèd nan pakè pòtoprens lan sitou nan sa ki gen a wè a vòlè kay dyaspora lit li men. met la fontan sak pase, nou wò nan pa ke banoun ti lumia, Mais je veux dire une seule chose, par devant vos écrans de téléphone. Le silence est la force de la parole. Le silence est la force de la parole. Le silence est la force de la parole. Merci, messieurs. À bientôt. A la traka pou lave kay tè nan peyi sa. Nou gen pwoblèm nan peyi a. Yo revoke lòt la pou vòlò. Epi kou nyèl vini la pale ou de le silans. Le silans. Bon, kòm etan done, kote yo ap limen koden nou menm ti poul se sou kote n rete pou n ap gade paske ni bèto. ni Lafontan, se de majisyen rivo. Medam, madmwazèl, se mesye, byenvini nan Ayiti, la repiblik dè koken, e se sèl vòlè yo kap rete. Donk, nou te tonbe sou twit sa, e nou twouve ke l nesesè pou nou fon pale de li, e moun ki fè l la, se Raphaël Bélizaire. Nan twit sa, ki sa l di? Depi blan ap bay viza wi mèsi bon konnen nou renmen ti viza nou lit lit nou sòm dè ayisyen an blan ap bay ti pyès amèn alelouya blan se bon moun mèsi lap bay pri literè wi mèsi bon blan se koul sa se koul sa. Wi nou te batay pou nou te ede w pran lendepandans ou dwe nou sa l ap bay lajan pou ong alelouya gen bondye amèn n ap manje san travay asosyasyon wi mèsi tout bagay sou kontwòl men kou pou l vin ede nan kriz imanitè ak sekirite sa nou sonje li enperyalis non nou sanwont nou sanwont e sa nan san nou sa nan adn nou e de jenerasyon an jenerasyon nou transmèt sa. Sa se sur. Rainbow janm konprann. E sa ki di a pèp ayisyen, moun kap di blan enperyalis, pitit yo la frans, pitit yo kanada, pitit yo ozetazini damerik. Mwen sak fèm di nou pa bor isit, petisyon sa fòn siyel pase moun kap destabilize yo, fòn fè madanm a pitit yo rantre. Pase si jounen jodi a, yon kantite ayisyen ka pran imilyasyon an repiblik dominikèn, se moun sa yo ki la kòz. Se moun sa yo ki lakòz. Donk fò yo tout desann anba pou n al reset peyi a ansanm. Yo pa ka reset peyi a epoutan yo menm yo deyò. Se tris, se grav lè w ap gade jan eee kòman Moïse Jean Charles konn ap pale Lèzetazini mal epi se la pitit la madanm li ye. Humm ala traka pou lave kay tè papa nan peyi sa mwen menm lèm diw ayiti se la repiblik dè koken dè zodasye sèl vòlè kap rete ou dwe panse se blag medam matmwazèl e mesye byenvini nan ayiti peyi spesyal nou bay la di pèp ayisyen mwen menm humm kap degajem la poum pran avyon poum lagem dan lè paske mwen sitiyasyon an konplike fòm al kot jezi fòk ke. Mal bay rapò pase m santi lè zanj pa bay ase rapò sou sa kap pase nan peyi dayiti jan ke m toujou di l pa bò isi pèp ayisyen lè m rive èpòt eeyy malèt mwen nan men m pral monte lè m gade m wè se pouse yo ap pouse avyon an pou l ka vole avyon gen pàn gaz avyon gen pwoblèm bouji hahahaha eeyy avyon an pa ka start. Ti mesye kouche. Bon Dieu kwè se pa anlè avion sa pran avion sa pran pani guys gade sa kaka te voye wi gade gade gade gade yap pouse pouse pouse ti mesye gade sa kaka ayiti a gade pouse eey fout pouse ti mesye pouse pouse pouse. Eeyy lò va kwè la yo fout on yo fout on levi anndan avyon la epi yo pouse la epi yo fè pati sou klòtch wi e wa wè ayisyen eeyy m poko janm wè nasyon entelijan konsa lò va kwè yo fout on levi anndan avyon an kareman epi yo tonbe pouse la epi yo fè pati sou klòtch ou sòti mesye. Gade yo, gade yo, gade yo. Gade yon bavyon, mesye. M pa konn si n konn wè lè foumi, lè foumi ap charye grenn, grenn diri. Wè yo tout, wè yo tout, wè yo tout gonfle anba grenn diri ap pouse. Gade, gade, gade, gade, gade. Pouse, pouse, nou pouse. Pouse! Ti avyon ap pouse. Eyy anfen men sak ayiti a tande men tout bagay posib. Eyy pauvre Haïti Donk depi maten la M oblije mete kò m yon ti kote an atandan yo fin fè mannèv Fouday ke avyon an start pèp ayisyen pou nou wè kòman n te ka vole nou kapab wè se pouse yo ap pouse avyon an ala traka papa humm menm pou vwayaje pou al kot jezi pou al bay yon ti rapò apre sa pou tounen l pa fasil nan peyi sa antouka jan m toujou renmen di l ayiti diktature se la pèl dè zanti ayiti demokrasi se la repiblik dè koken sèl vòlè kap rete ki vivra vera ki moura. Kakara nan. Mwen zou merci paske w tap swiv avek atansyon e merci pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale map kite w nan bra papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w ba w lavi ak la sante bonjou bonswa tout moun non pa mwen se fouco e nap kwaze pita setè pou yon lòt video bizou bizou one love.